Nou panse nan lit la, bon, se listwa limanite, nou panse chèf deta ta kab tonbe, yon gran pèp ta kab antre nan palè, al chèche prezidan li, fè sa l vle avèk li. Men planifye yon bagay konsa pou al pran prezidan an avèk dè vwayou etranje peye e pa lè flibistye, livre, le prezidan a ete livre Donk nou pat janm panse yon bagay konsa te kap posib. Sa se pa la politik. Sa li tiye tout politik. Se yon sòt de politicide. Donk bon, malerezman se la nou ye. Nou sou le chòk. Gabriel Fortuné ki plonje totalman dan la konstènasyon, nou santi anpil emosyon nan vwa Gabriel Fortuné, ansyen senatè, dirijan politik, jiska prezan m ta kapab di majistra, men ekoute eske jounen jodi a la sa ki pase a la li pa pwovoke yon sèten apreyansyon lakay moun k ap fè politik ki gen entansyon gen yon palmarès politik, kòmanse pa kazèk pou rive jouk prezidan. Li panse ke, an kòmansman pa mwen menm, mwen jennen. Se honteux sa k ye a. E lè w ap prezante m la, ou sot di m se senatè de sesi, m santi m jennen. M poko rive nan asasina Jovenel Moïse. Nou nan yon peyi mesye, o ventyèm, e venteyinyèm syèk. 2021 nou pa gen prezidan kou de kasasyon nou pa gen prezidan de lasanble nasyonal nou pa gen prezidan de la repiblik nou pa gen majistra nou pa gen depite nou pa gen senatè e tout sa nou konnen ki la yo yo ayi avèk 2 premye minis youn sòtan youn antran prèske pòt la pa janm pat ouvri ni pou youn ni pou lòt. Tout enstitisyon nou yo kawou. Jodi a, yon nèg k ap fè politik, nèg anpil nèg deja ap batay pou pouvwa, pou ti pòs, m panse se lè chawonyè a. Fò n ta fè bilan tèt li. Mwen menm m jennen. E se pa jodi a m jennen non, m te konn di l nan Scoop. Depi m jennen, Paske mwen menm malgrem nan lè zafè m fè lòt bagay m pwofesè men kou yo wè se politisyen an men pwofesè kou yon nèg di ou politisyen fò w pa ta gen wont ditou kote w ye a fò w sòti rapid si w gen wont les politiciens de ce peyi de tout chapèl politik konfondi nous avons detui ce peyi nous avons detui la vi nous avons detui l'espwa, l'espérance. Nèg kap batay depi jodi a pou pouvwa yo fò w jene. Lòt jou koudeta fèt Mali, gen koudeta ki fèt an Birmani eksetera. Sa vle di le chèf de leta yo ba l yon sètèn yo trete l avèk yon sètèn imanite. Yo depoze l yon kote bagay lòbèy ap fèt eksetera. An Afrik yo pa pran chèf leta ofisye ankò. Yo te bay babar, sovaj ki pa fèt la ankò nan kontinan sa a. Menm an Amerik Latin yo pa fè sa ankò. Nou menm Se Dimitri Vorbe, yo pa t kache l. Ou gen ti ignoran ki te nan lamò Jacques Roche ki menm di Dimitri se frè l. Ti ignoran an li te anonse ke y ap tiye Jovenel. Se Don Kato. Men yo tout te di l. Yo di ke klas zafè ki rete dè mason, nou konprann, yo di yo pa ka, yo pap aksepte ke se ti bosal sa a ap antre nan afè yo. Epi yo trete nou tout kòm esklav. Gen lè m te di Boulos sa, di Boulos, si w trete nou kòm esklav, li pap bon pou ou. Paske nou pat janm esklav. E Desalin te montre a o mond antye ke yo pat esklav. Yo pa trete nou ankò kòm esklav. Sèt jan dafè, sèt minorite dafè, yo trete nou tout kòm esklav. Jodi a yo fè sa yo fè a. Si yo te peye yon sniper pou te tiye Jovenel pandan l pral lakay li desann, monte desann, oubyen yo te gen kapasite pou te voye pèp la al chèche Jovenel nan kap di se de la politik. Men sa pa politik mesye. Fò n di flibistye yo sa yo pa politik. Dotanpli Men sistèm d'apartheid la se nou k bay, si se vann wap vann se nou kap si, se nou kap si, se nou k konsomatè, ou depann de nou menm pou ap viv kote wap viv nan ki ti kichès ou a. Bon pran male plezi ou gade nou nan labou a, yo di a ou ban tout pitit Dessalines yo zam pou yo ap batay antre yo, epi ou bay des politicards, yon sòt d'intellectuels m pa konnen yo ba tèt yo intellectuel, epi yo ap di konsiltan, kòm nou pap peye ankò. Esklav kap travay avèk yo an. Bon esklav kap travay avèk yo a. Paske mwen menm m pa esklav. Si nèg panse m se esklav, m ap montre w ke m pa esklav. M pa janm esklav. Men ki kon. Gabriel Fortuné, donk w ap dakò avè m. Tèlman si de yo menm. Se yo k gen dè pretansyon, dè prejije. Mentan ki enkalifiab. Hein an amerik ou gen sistèm nan par tè pou dèzòm kòm ke ou sou pran pran dimitri kòm ke sesi men gen de nèg ki vin nan an tou menm jan mwen menm gen fanmiy mwen kal miyami hein yo pran bato al miyami diznevyèm syèk debi ventyèm syèk gen nèg tou de jan de koulè ki tap pran bato yo vin isi sòf ke yo konn travay yo benefisye de kontrebann yo benefisye de tout avantay nan metye esklav nou yo nan ministè dè finans patou Yo pa pi konn travay pase nou, pase peyizan yo. Pran bato ou vin isit. Sa kap pase la a jwe kle dap atè. Gabriel Fortuné, e. Kòm nou dakò sa revòlte nou. Nou pa dakò. Lajan k te nan bank yo se lepay de klas mwayèn. Nan bank yo se lepay de klas mwayèn. Lajan nap achte peyizan ap achte mwen nan Bidonvil Achè se lajan moun ki Miami Florid yo voye ba yo pou y achte diri, pou y achte fè pou y ap bay Ayisyen sou wout la. Non, yo pa gen dwa fè nou sa. Yo pa gen dwa fè nou sa. Se pa krim nan non. Moun mouri nenpòt ki jan. Jan yo fè l la. Yo pran de vwayou parèy. Etranje. Hum, yo mete la. Yo fin fè doub penetrasyon. Yo antre sou tèritwa, yo antre ka Jovenel. Y al fè l sa. Non. Sou sèn politik lan. Reginald Boulos se yon antreprenè ke tout moun konnen nan peyi an. Donk nan dènye ane sa yo, ki vini avèk yon pati politik ki entale l sou peyi an e pratikman ki bay yon anplè ke yon pakèt lòt pati politik potko janm bay. Mesye dal boulon jou a prezante m. Pa montre m Dimitri. Pa prezante m Dimitri. Di yo sa egzakteman ou ye a. Ok men men sa men men Gabriel men sa jounalis la vle fè w konprann. Tande tande men sa jounalis la vle fè w konprann. Ou se yon dirijan politik. Ou se yon ansyen senatè. Majistra. Ou se yon moun ta kapab di ki konte pami moun ki konn li nan peyi a. Gen deklarasyon lè w fè li, fòk ou asime. Gen deklarasyon lè w fè li kapab gen yon retou de chòk, sa kapab kreye yon chòk pou popilasyon an, èske kounye a la an kèlke sòt, non non non non ekoute Gabriel, Gabriel, èske kounye a la an kèlke sòt, akizasyon w fè a li pa genyen sa n ta kapab rele yon mesaj, yon mesaj vwale pou di ekoute la popilasyon Bon e e Gabriel Fortuné ou tande nou? Se ènyèm, se ènyèm, li prezidan la repiblik, men ènyèm sitwayen ayisyen ensekirite a rive lakay li, kriminalite a rive lakay li, li te prezidan la repiblik pou yn rezon ou pou yn ot, petèt poul pwoteje parenn ni, li pat gen kouraj poul fè sa poul te fè, nèg kap vann zam yo, nèg kap fè trafik yo te nan do misye e misye te konnen sa. Ok. Li te pou Bondye yo. Bondye a bay la rive lakay li. Ou pa jwe a bagay serye e m te di l sa. Si misye te gen kouraj pou l te fè komisyon verite, jodi a l pa t ap kote li a. Li pa t ap kote m ye a jodi a. Sou chòk m ye la m pa t ap la. M pa t ap la. Si misye te gen kouraj pou l te amòse le pwosè de Petro Caribe, jodi a parenn li pa t ap ka bay li. E John 14, si nou menm nan sosyete a Nou ta renmen soti nan lonb lan wi paske parenn nan nou yon ti jan pa konprann li le paren de jovenel. Bon, Misye trè jan entelijan, trè entelijan, bokou plis entelijan ke mwen, donk m kwè nou konn kiyès ki parenn Jovenel. Sa pa montre ke gen yon dezyèm asasina ki fèt sou kadav Jovenel Moïse? Ben tout a fè. Tout a fè. Jodi a moun k ap batay pou pouvwa yo. O mwen ou te di an antere misye. An n gade si n ka antere l. Antretan gen ekzekitif defakto ki la, gen ekzekitif pa defo ki la ki ap fè travay li. Hein? Enben nou menm paralèlman o mwen an n chèche antere misye.